Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kaw pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon alò nou prale direktman nan vil mianbale sitiyasyon konplike a mianbale pwiske nan moman nap pale la genyen yon mutinerie ki fèt o nivo de la prizon sivil de Mirbalè ebyen genyen yon ajan APENA ki pèdi lavi l epi genyen yon lòt ki li menm nan presipite l al vole yon mur ebyen pye li kase epi sentu li debloke daprè premye eleman enfòmasyon ki rive vin jwenn nou. Fòk nou di ke aprè asasina prezidan Jovenel Moise nan. Maten 7 jiyè 2021 an, ebyen anpil kote kòmanse genyen efèvesans, patikilyèman dan lavil de Mirbalè. Fòk nou di ke sitiyasyon an vrèman konplike laba a, puiske zòn sa a ki li menm relye departman de Lartibonit an kèlke sòt ebyen la zòn e koupe paske o nivo de plas piblik Mibalè a pou kapab gen aksè ak zòn sila ebyen se vrèman yon kastèt. O pwen ke Sètèn aktivite yo menm yo kòmanse paralize o nivo de komin sa ki sitiye li nan ba plato santral. Ekoute pou le fil dè evenman ebyen fòk nou di ke sitiyasyon an kòmanse o nivo de prizon sivil Mirbalè a e genyen yon prizonye. Prizonye sa li menm, li genyen yon gwo zam lou nan men li. Men se pandan Mutineer aparaman ke li menm li pran zam sila. Eske se se prizonye ki a tiye ajan Apena a ki Li menm apre sa li vin gen zam sa nan menl pou kapab simen la twoublay o nivo de prizon sivil la alò la se yon ansanble de kestyon moun ap poze tèt yo men ekoute zam sa li vin gen nan menl lan ebyen se zam sa ki pèmèt ke sitiyasyon an bloke. Gen tansyon o nivo de la prizon paske on nous a fait croire que la police a tiré et on nous a fait croire également que ce type là li menm li ap reponn tanzantan ebyen qu'est ce qui va se passer? Se juste aprè bal misye fini yo kapab metrize li paske yo fè nou konnen ke genyen Ehh lapolis ki nan depatman an vrèman mobilize sòti depi Ench pou kapab vin pran kontwòl sitiyasyon an. Nan lopital inivèsitè Mirbalè gen anpil sèvis ki kanpe paske gen de moun ki ap sòti lòt kote pou kapab vin travay, genyen de medsen ki yo menm pa vini se sak fè gen anpil sèvis nan lopital sila ki li menm kanpe. Donk se. Yon bagay anplis nou ta kapab di ki paralize sitiyasyon an, aktivite yo o nivo de la komin de Mirbalè. Fòk nou di ke ajan APENA sila a li menm li pèdi lavi li epi lòt la li menm ki t ap eseye chape pou li paske sitiyasyon an te vrèman konplike o nivo de la prizon sivil de Mirbalè. Mirebalais a kote ke genyen tantativ devazyon ki tap fèt men lapolis pou kouwè li la kap goumen anpil pou pran kontwòl sitiyasyon an paske genyen 2 prizonye ki te tante sove nan prizon an men ki pa gentan vakye lapolis genyen Simo Ido de preferans Idmo avèk polis administrativ genyen responsab komisarya a tou nou kapab remake la ki a chemizèt Blèz ki yo menm deja pran kontwòl perimèt la pou anpeche ke anpeche. anpeche ke prizonye yo sove. Men fòm di w lapolis deja bay anpil gaz nan perimèt m kapab di prizon an kote ke gen de prizonye anndan ki pran gaz men gen de moun tou ki rete ozalantou lapolis ap tante fè yo evakye. Ok genyen tou enfòmasyon polisye yon polisye ban mwen genyen yon polisye ki pèdi lavi li yon polisye ki pèdi lavi li ki deja mouri se pa mesi se yon ibo oubyen yon sou men se enfòmasyon ke yon polisye ban nou yon polisye ki ban mwen sa la genyen yon polisye udmo ki pèdi lavi li anndan prizon Blaise. Deja gen yon polisye ki pèdi lavi li e genyen plizyè lòt polisye k ap tante tande la pou wè kijan yo kapab gen kontwòl sitiyasyon men kite m di w poko genyen prizonye ki kapab evakye ok ok lapolis lapolis fè kwè ke genyen prizonye anndan prizon an tou Blaise ki genyen ki genyen zam nan men yo anndan an tou kap toujou sou lapolis selon enfòmasyon lapolis ban mwen genyen 2 prizonye anndan an ki genyen zam nan men yo tou kòm kwa ki ta de zam e 2 polisye ki genyen sa yo rele tir kwaze ki donk lapolis ap fè anpil anpil efò gang pou yo wè si yo kapab genyen kontwòl sitiyasyon an men jiska prèv di kontrè pa genyen pa genyen vrèman e prizonye ki ko chape pa gen sa men yo te gen tantativ devazyon ok men lapolis ki deja ou ka tande la anpil detonasyon blèz. Genyen on polisye udmo ki deja pèdi lavi li nan tantativ devazyon sa. E konsènan de prizonye, pa genyen ki viktim, pa genyen ki mouri non poko gen, pa gen sa? Non, pou poko kapab gen enfòmasyon anndan prizon an paske sant kaseral la li vrèman fèmen, li vrèman fèmen pou kouwè li la e polisye ki deyò yo pa gen aksè antre e sa ki anndan yo pa gen aksè sòti pou evite swa prizonye yo fon pote boure sou tou. Ok. Bon jiskaprezan poko gen rankò, poko gen ranfò blèz, ilnè ke Efektif polisye mwen la pral kapab reponn avèk kantite bezwen. Mwen kite n raple tou Blaise ke prizon sa a ki detni ladan l tou nou kapab pale de ansyen oubyen nou kapab di moun yo te akize kòmkwa ki asasinen Meremi Joseph lan, Chandou, ki li menm tou nan sant sa a. Se la li ye, se la li ye. Genyen dout prizonye politik, genyen dout moun ki anndan prizon sa a. Kòm tout se te kochandou, genyen tou nou konnen lyen chèf Nwa Kanpe nan sye chèf Lasalin nan tou, yo te arete nan vil Ench ki la tou pou n site sa yo sèlman. Ok, se yon seri prizon ki genyen anpil gwo prizonye ladan yo Blaise, men jiska prezan sitiyasyon an li kritik, li kritik e ki te raple w prizon an li retwouve l yon perimèt kote gen plizyè koridò moun abite, kidonk si te pou di te ta gen prizonye ki ta sèlman sote ni al tonbe. Nan prizon Mibalè a Blèz, genyen yon polisye ki deja pèdi lavi li, ki pèdi lavi li, epi yo dezame plizyè polisye anndan prizon an, kidonk gen de prizonye ki ame anndan prizon an, men pou kouwèl la se udmo, pandan map pale avèw la genyen wòch ak boutèy kap tire soti anndan prizon an pou vin deyò Blèz. Soti anndan prizon an, de boutèy, boutèy plastik kou boutèy fayans, genyen tou wòch k ap te. Polisye yo k ap eseye mete yo akouvè. Men kite m di w tou, gen anpil polisye la a, manke materyèl tankou pa gen kas, gen polisye ki pa menm gen inifòm. Bon, si w pa konnen yo, w pa p konn si se polisye paske gen de polisye la a ki gen zam nan men yo, se mayo djins ki sou yo blèz. Gen lòt de polisye ki pa t sou pòs, ki vini rapid an ranfò. Men kite m di w ankò pou lanasyon, se ke lapolis, le kò udmo wi Blèz, yo manke ekipe. M ap gade plizyè polisye la a, se 12 ki nan men yo. Plizyè polisye Pi dlo se 12 ki nan men yo sitiyasyon ki kritik poutan gen de gen de gen de gen de prizonye anndan an ki genyen lòt zam ki te nan men polisye APENA yo ki nan men yo anndan tankou 9 milimèt pou n site sa yo ki nan men de de de m ta di de prizonye men dapre jij Ebyen se konsa sitiyasyon an te ye o nivo de vil Mirbalè fòk nou di ke te gen yon sitiyasyon kazi similè O nivo de prizon sivil nan nòwès peyi dayiti, komisarya pòdepè mè sitiyasyon sa a ebyen lapolis te rive reprann kontwòl li puiske prizonye yo te ap wè kòman yo te kapab òganize yon mitinri. Mèsi la fami kòm toujou an maksimòm de kòmantè an maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di.